Sa Ariel tap chèche nan mouda dyab la, li resi kwaze ansanm avèl. Lentènasyonal ba li souflèt la, mezi machwèl. Yo kenbe Ariel nan koken. Yo di yo pap depanse yon dola pou voye militè pou vin met sekirite. Se pou gouvènman Ariel la degaje yo redi grenn yo mete sekirite nan peyi a. Paske si yo ka gen kapasite pou yo kreye peyi lòk, pou yo bloke gaz la pou yo ka monte l, si yo kapab depanse divès milyon de goud san konte divès santèn milye dola ameriken pou fè kanaval, ebyen yo kapab mete sekirite tou nan peyi a. Medam, matmwazèl e mesye, jan nou tout ka wè l yè, premye minis lan debake nan fadach, l al chèche sipò lame a pou kapab kolabore ansanm avèk lapolis pou mete sekirite nan peyi a. Men, kesyon k ap poze, poukisa Depi plis pase yon lane, majò lame a te di men ki sa l bezwen, disi de semèn yo ap mete sekirite, premye minis lan pa t janm tcheke pou yo. Konplo pi rèd pase wanga pèp ayisyen. Vitelòm te pale nou rale chèz ou chita, nou pral ba ou detay. M pa konn sa k pase divès peyi sou latè pandan dènye moman yo la a, yo enterese ak Ayisyen konsa. Fòk mwen di w, antreprenè dominiken yo pwopoze pou yo regilarize Ayisyen yo k ap travay nan konstriksyon, o my God, o my goodness, yo sou ban nou papye. Frè se sè byen eme, men se avèk anpil tristès nou pral rakonte ou ebyen eh mizè moun Malik nan Petion Ville pase yè anba men gwoup gang kraze baryè ki anba lòd chèf de gang Vitelòm. Mezanmi, gwoup gang sa soti, yo mete dife, yo fè dezòd, yo fè dega. Mezanmi, imaj yo vrèman tris. La polis nasyonal anonse yo mete anba kòd Alexandre Atazar. Ebyen frèzesè byeneme sitwayen sa a kisa l fè selon kowòdinasyon près ak relasyon piblik atravè seksyon odyovizyèl ebyen misye mete kanpe yon rezo kidnapin e nan zòn laplèn yo fè plis pase 20 kidnapin rale chèz ou chita nou pral ba ou detay bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè Anndan m fre deyò m cho Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan Medam matmwazèl e mesye lentènasyonal kenbe gouvènman Ariel la nan koken ki te siyen rezolisyon pou ke yon fòs etranje kapab debake nan peyi dayiti silvouplè pou vin fè kisa pou vin mete sekirite. Medam matmwazèl e mesye pa bòrisit mwen m te toujou pale nou. Men souvan, lè m pale nou, gon seri de moun ki tèlman kwè nan mil goud, gon seri lòt ki di w konsa, si se pa timoun ou ye, sa w konnen nan politik. Mwen menm ki machanb a pye, mwen menm ki chita pami lè gran, mwen menm ki aprann chita anba bouch granmoun pou m tande, ebyen, fò m di w, m fè setan Kayibawon, gen de gouyad politisyen nan peyi dayiti, mwen konnen yo trè byen. M pa t bezwen fè 35 an ap kraze, ap brize ansanm avèk yo. M pa t bezwen fè 40 an ap kraze, ap destabilize pou m te konnen mannigèt politisyen pa bor isit la. Menm jan m toujou vin pa bor isi pou m esplike nou kòman nèg nan sektè prive monte pwodui. Donk, medam, matmwazèl e mesye, plis pase yon lane, reyinyon ap fèt, monte desann ap fèt, ki sa k pase? E byen, gouvènman Ayiti a, divès gwo otorite nan peyi a di w se sèl yon entèvansyon militè ki kapab mete sekirite nan peyi a. Men, m etone, nan jou pase yo, kanaval fèt nan peyi a mesye, yon kout bal pa tire. E byen, ministè lakilti, bay 200 milyon goud, 200 milyon goud sa separe pou ale nan divès komin, nan divès meri. Gen meri ki jwenn 500 mil goud yo di sa son pise krab, yo pap ka fè anyen ansan mavel yo voye l tounen. E gen yon tou ki plenyen yo pa fè ni kanaval yo kenbe lajan. Eske w konprann? Men, gon seri de atis ki te soti, Atis ki tap di w lensekirite patati patata, pa gen danse, pa pral nan kanaval, jounen jodi a anpil moun tap poze tèt yo kesyon, èske pa gen ensekirite, pa gen kidnapin ankò? Atis la te sou tèt cha l ap danse, moun kenbe l l ap gouye. Ebyen frè e sè byeneme, lajan sa ki dekese, ki ale nan meri yo, baz gang yo, primati yo gon fason yo jere yo. 700 mil dola ameriken dekese pou jere baz gang yo e pou peye atis yo tou. Eske w konprann frè ze sè? Lajan distribye nan tout baz epi nou gouyon. Apre nou fin gouyon epi kounya la e yap kidnape nou. Donk, gouvènman jere sa an dousè. Mwen kapab raple ou nan jou pase yo, Peyi a fè 2 mwa frères et sœurs bien aimé nou pa ka jwenn gaz manifestation gaz monte 2 fwa moun ap poze tèt yo kesyon men sa kap pase konsa men jan nèg yo ap mande entèvansyon militè se pa jounen jodi a sa ap fèt se depi aprè depa Duvalier dosye entèvansyon militè ap fèt nan peyi Dayiti. E l'ONU jounen jodi a sou 11 misyon nan peyi d'Ayiti. Blan di bon m rale may mwen. Bon m ch fon ti ankèt pou m konnen ki sa k fè apre chak nèg yo fin destabilize peyi, voye yon prezidan ale yo te di yo kapab, epi kou yo rive se entèvansyon militè yo ap chèche. Sa k'ap pase konsa. Ebyen lè blan mennen ankèt li frè ze sè byen demen, li wè se gouvènman k'ap destabilize peyi a ankò. Li wè se gouvènman ki bloke gaz. Si gouvènman gen kran l fè kanaval epi degajon redigre nou mete sekirite. Ann tande jounalis la ki t ap bay detay sou dosye sa. Blan p ap vini pou plizyè rezon. Blan p ap vini paske selon ankèt blan an mennen, selon tout done lentènasyonal la gen nan men li, mouvman lòk ki te fèt Pou kesyon gaz la, lentènasyonal la gen enfòmasyon se le pouvwa an plas ki te reyalize l. Blan an gen done se pouvwa an plas la ki te reyalize, ki te kosyone oubyen ki te prensipal otè peyi lòk ki te genyen an sou kesyon gaz la. Paske yo konnen y ap òganize sa k rele politik de lizi. Gon kote n pral rive avèk pèp ayisyen an, y ap oblije fè bak. Boukan te lapawòl e pèp ayisyen an te, apre peyi lòk, te deside ap achte gaz la jan l ye a, jan Leta monte l la. Jan Leta monte l la. E se pou lapremyè fwa n rive nan sa, Leta anonse yon pri gaz epi y a dè ponp ki deside yo pa kalibre, yo pa ajiste a sa leta di a, yo menm yo mete pri pa yo. Bon se konkou vòlè kap fèt. Si w konkou vòlè kap fèt, te gen leta gason. Pat janm gen leta vre. Se konkou vòlè kap fèt. Ok. Ban m eksplike m. Lè mesye yo anonse yo ap monte gaz. M te di pèp ayisyen an, men kòman konplo a fèt. Lè Jovenel Moïse te anonse gen kèlke goud yo pral mete sou gaz la, peyi a kraze, dechoukay fèt, nou rele anmwey! Andre Michel sa, jounen jodi a kap tete, kap byen pase, nan figi nou tout, si n te gen nen nan figi nou, jounen jodi a ki pa tap la toujou. Si n te moun, pase gen yon seri deklarasyon yon moun vin fè, ebi lè l rive nan menm pozisyon l tap kritike moun sa l vini l fè pi mal, ebi fò n te tras yon egzanp sou li. Ou genyen mesye opozisyon yo, ou pran nenel kasi, ou pran rikapyè, transpòtè poupou. Tout sa kap souse aktyèlman la, frè se sè byen eme. Manifestasyon tout kote, peyi a lumen. Oh, Jovenel Moïse pral monte gaz pou l pete biskèt pèp la. Kote Jovenel ye a, mesye, m gen lenpresyon foumi tanzantan ap pot nouvèl ba li, di men koman Ayiti ap dewoule. Nou pran mil goud nou nou soti nou Nou kazen kazen e pou mil goud nou tap manifeste Nou kazen kazen kazen dechouken dechouken dechouken dechouken E pi Jan peyi a limen an prezidan di e e banm fè bak Se vre ke leta ayisyen ap pèdi anpil lajan Men banm fè bak E pi fraze se byen eme Lè ke prezidan fin fè bak, gaz pa monte, pase peyi a, houp, li pran dife, prezidan kalme l. Lè gouvènman ki touye prezidan vin monte, yo fon monte gaz la. E ane a poko menm fini menm, yo anonse yo pral monte l. Anonse yo anonse yo pral monte l kisa yo pral fè yo kreye yon rate silvouplè. Pa bliye nan dosye gaz la plis pase 50 lane leta ayisyen pat gen kontwòl li. Leta ayisyen ki pat gen kontwòl gaz la Jovenel Moïse vini l di e e. fòk leta gen kontwòl gaz la. E gon seri de nèg, leta lè lal achte gaz la, lal achte l kach, yo vini yo pran l kredi nan men leta, pou yon mwa, yo ap fè si mwa, yo ap fè sèt mwa, yo pa peye kòb la. Apre sa se menm nèg sa yo frèzesè byeneme, kap mete ekonomis deyò, kap mache blabla nan tout radyo ak televizyon, pou fè w konprann ke rezèv bank santral bese. Pandan ke ekonomis sa yo ap mache di rezèv bank santral bese, lè prezidan di mesye ee lajan nou dwe depi plis pase 6 mwa, se pou nou pote yo tounen. Woy pèsekisyon politik. Prezidan ap fè antreprenè kouri kite peyi. Eske w konprann kòman bagay la ye? Pandan yo met moun deyò ap di w rezèv bank santral bese, yo pa konn sa lajan fè. Tandiske menm yo menm nan ankò, lajan ki dekese pou al achte gaz la, lajan sa gen nenpòt 6, 7 mwa nan men yo, yo pa janm peye leta. Èske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Nèg kanpe pou kont li, yon nonm kanpe pou kont li l fè 300 milyon dola nan ennan. nan gaz la pèp ayisyen. Jovenel Moïse di, en en, on peyi pa ka pòv epi on sèl nèg ki kanpe l fè lajan sa. Mwen menm se antreprenè, mwen se responsab, mwen menm se prezidan on peyi fò m met prensip. Ou panse nèg sa ta ap ret gade prezidan konsa? Si nèg la ka fè 300 milyon dola pèp ayisyen, pa an non gaz, lage 2 milyon dola atè a pou kraze peyi a, wè sa m di w la, plap plap lap jwenn sa. Bon 2 milyon dola menm twòp menm pou l boule peyi dayiti. E kòman w te ka konprann yon nonm se dosye konpayi telefòn i jere epi yon bon maten l anonse w ke gaz pral monte. Maten dout. Tout moun te sispèk yo di men se kwa listwa? Yon nèg pa ka nan liy kominikasyon e zafè telefòn minit ou jere epi yon bon maten voup ou fè konprann ke gaz pral monte. Ki tiyè. E sa poko janm anyen non pèp ayisyen. Jovenel Moïse te fè kalkil. Peyi a boule 42 milyon galon gaz par mwa. Sou chak galon gaz sa yo, gon ti goup 5 nèg ki fè 42 milyon de dola. Sou chak galon gaz 1 dola yo fè. Jovenel di, en en bagay la pa ka fèt konsa. Fò leta gen kontwòl gaz la. Ebyen, lè leta pran kontwòl gaz, peyi boule. Peyi sakaje. Ebyen, ki sa ki pral pase lè mesye ki touye prezidan vin pran pouvwa? Yo monte gaz yon premye fwa, e pou yo monte l dezyèm fwa, yo anonse gaz la pral monte. E anonse yo anonse gaz pral monte, ou gen minis planifikasyon nan jou pase ak te di w, Popilasyon an ap soufri, prezidan ki pral monte gaz la, l ap pete biskèt li. Li di w, ebyen, gaz la ki pral monte a, lajan leta t ap sibvansyone l, lajan sa pral konstwi lopital. Pandan 20 mwa, konbyen lopital ki konstwi? Hein! Lajan sa a, ebyen, li pral fè wout. Konbyen kilomèt wout ki fèt? Hum! Lajan sa a, li pral konstwi lekòl. Konbyen lekòl ki konstwi? Hum! Lajan sa a, wi, gade nou yo pral wè kòman yo te kapab ede lapolis, pwofesè, lopital, ee, doktè, etsetera. Hum! Pa gon mèrd ki fèt. Ebyen, anonse yo anonse gaz pral monte. Pa bliye. Se yo menm ki mèt kawo yo konn kòman pou yo jere afè yo. Voup peyi lòk. Peyi lòk. Biznis ap dechouke. Gade non. Dife ap pran tout kote. Barikad monte 17 wotè. Pwoblèm nan peyi a. Anpil moun di w popilasyon an leve kanpe yo di non! Gaz pa p monte. M di ki popilasyon? E pa moun mil goud sa yo? Ala traka. Mouvman ap fèt, mouvman ap fèt, moun ap soti, moun ap soti. Mesye yo rete trè kalm. E pandan yo di w gaz la ap monte a, gon seri de moun frè se sè byen eme ki nan la ri, kansanm avèk galon joun nan men yo, kap vann galon gaz 700 dola, kap vann galon gaz 400 dola, kap vann galon gaz 500 dola. E de fwa lè wal achte galon gaz sa li gen dlo ladan, ou fin peye l chè konsa, el gen dlo ladan kap kaze motè a. Eske w konprann? Donk an se sans, Fò ta poze tèt ou kesyon, si pa gen gaz, n ap manifeste pou yon bagay. Li pral monte e nou pa gen lajan pou nou achte. Epi gon seri de moun ki nan menm nivo ansanm ak nou, ki ansanm avèk kin gaz yo nan lari k ap vann. Fò n poze tèt nou kesyon, moun sa yo ki kote yo jwenn gaz? Si pa genyen, moun sa yo ki kote yo jwenn? Paske m pa ka ap manifeste, epi ou menm w avè galon pa w la, 500 dola w ap vann w ap fè lajan. Tandiske nou nan menm sitiyasyon. Eske w konprann bagay yo? Donk fò m konnen ki kote w jwenn gaz sa w menm. Malerezman lè moun yo ap manifeste, yo pa janm chita pou yo reflechi yo di ebyen, men kote n ap soti, men kote nou prale, fò n konnen manifestasyon sa a ki soti a, kiyès ki dèyè l, kiyès k ap fè l. E sak fèm renmenm mwen mdi ou konsa. Dosye manifestasyon nan peyi dayiti gon janm wèl. Gon janm wè manifestasyon ap fèt mwen mdi mpap chanm al nan bagay konsa. Pase manifestasyon yo fèt tèt anba. Donk, pandan pa genyen gaz freze sè byen eme, gon ekip kap vann ni 500, 600 dola, fò poze tèt ou kesyon ki kote l soti. Epi voup ou tande babekyou bloke va we Ohh pa gen gaz Pandan yo di w babekyou bloke va we Lentènasyonal li la li menm sanksyon Babekyou tu ne peux pas voyager Babekyou kont ou bloke Babekyou a gauche Babekyou a droite Pandan sanksyon sanksyon sanksyon sanksyon ap tonbe Epi w ap gade premye minis k ap defile avèk 34 machin nan kòtèj li. Si gaz bloke, kòman premye minis lan fè gen 34 machin k ap vire dèyè l? Se pa dlo yo mete nan machin nan, se pa pipi yo mete nan machin nan, se gaz yo mete ladan. Kòman l fè gen 34 machin epi l ap vire? Se la popilasyon an pran nan move kou. Epi, malgre tout tan peyi a fè lòk, minis planifikasyon, Premye minis, tout gouvènman rasanble, yo vin yo fikse pri a baw. 570 goud yo mete l. E lè yo mete l nan pri sa, se apre 2 mwa, yo fin bloke l, yo fè w ap achte l 700 dola, yo fè w ap achte l 600 dola, yo fè w ap achte l 300 dola. Donk si w ap achte l nan pri sa, si nou menm nou vini nou mete l 570 goud, ou ka peye l. Okontrè w ap santi son delivrans paske si w t ap achte l 300, ki kantite kòb ou pral gen pou foule yon machin? Enben kounya la, leta lage l 570. Ayayay gen Bondye, èske w konprann bagay yo? Vole ponpe kraze kò nou ebyen 570 la li rete voup nan boul figi nou lap ret la nap pran l konsa. Epi e peyi debloke machin kòmanse sikile n achte l konsa. E kounye a la frè e sè byeneme kòm se konkou vole kap fèt ou te kapab wè lè w rive nan yon kafou Menm komisè gouvènman ki konn ap mache, ap pike galon, ranmase galon, moun kap fè kontrebann, yo pa menm tcheke pou bagay konsa van, gaz ap vann a tout atè nan lari, moun ap pwonmennen gaz nan ti kivèt. Paske yo konnen sa yo ap regle a. Yo konnen sa yo ap fè a trè byen. Ou rive okap, gaz la on pri. Ou rive nan sid, gaz la on pri. Ou nan lwès, gaz la on pri. Donk ponp lan chwazi fikse pri l jan l vle, pase leta fikse pa l la jan l vle. Pase chak moun gen gaz yo yo ap vann. Eske w konprann bagay yo? Donk si gouvèneman ka gen kran pou l kreye yon peyi lòk konsa pou l te kapab monte gaz li, pou l te kapab koupe souf popilasyon, jounen jodi a m pa kwè pèp ayisyen menm ret biskèt menm. Yo rache tout aparèy nèt ki te nan lestomak li met atè, kounye a e trip li yo ap rale met atè. Si gouvènman ka gen kran pou l fon bagay konsa, lentènasyonal di en en, m pa kab voye militè. Pou ki sa m pral voye militè sa a? M konn vòlò? Se pou yo degaje yo mete sekirite. E dènye kouk pou touye koukou a dènyeman m vini m ap esplike nou, gon kantite lajan ki dekese pou voye nan divès komin pou fè kanaval. Lajan sa a, m kapab di 200 milyon goud, s on ti bouda monnen. Men lè w di 700 mil dola ameriken, pandan dènye moman yo la nan peyi Dayiti, se kèlke choz, frè e sè. 700 mil dola sa primati dekese, e byen, lajan sa a li distribye nan divès baz gang, atis resevwa nan lajan sa tou. Pou fè kisa? Pou kanaval la te kapab pase swa. Si ou kapab jere baz gang yo konsa, ebyen ou ka mete sekirite nan peyi ou. Pa de kesyon map siyen rezolisyon. Ebyen frè se sè byen eme pa bliye, kantite lajan yo te vide nan baz gang yo, jan yo tap fè gang yo kidnape moun pou te voye prezidan ale. Donk kounya la, a ki kran, a ki figi? Ak ki figi ou pral gen chèf polis la ki pral nan baz vitelòm pou tout bon kap pete bal pou la rete vitelòm ou byen pou leliminel. Ou pa vitelòm sèlman dou lap met voice deyò epi wè ton nad la chanje bò. Otomatik. Van vire e lal yon lòt kote. Van vire otomatik frèze sè byen eme. Vitelòm djou konsa epi moun sa yo ki la. Se yon prezidan nou touye pou nou rive la. Se pa sa nou te pwomèt mwen. M depanse, fò nou remèt mwen lajan. Pandan ke li te la m ap kout bal, pandan ke l ap kraze, pandan l ap kidnape, epi l ap negosye ansanm avèk gouvènman. Kòman ou te ka konprann pou yon chèf de gang, sekretè palè ap envite l, gade non, pou nou vin pran yon vè nan palè. I voye avoka l pandan avoka l ap soti yo kidnap avoka l. Ala traka pou lave kay tè. Nèg yo ap fè ti lago ansanm avèk popilasyon. Pou kantite moun ki mouri nan dosye peyi lòk ki sot pase a la, nou t ap plenyen. Nou t ap chèche moun kriminèl, ebyen jou nou kwaze ak kriminèl yo, nou tout fèmen bouch nou krip. Menm jan m te di l nan jou pase yo, jou genyen vrè masak nan peyi Dayiti, p ap gen òganizasyon dwa moun ki pou ekri. pou kantite moun ki sot mouri nan kwadèboukè, pou kantite moun ki mouri nan site solèy, pou kantite moun ki mouri sou wout matisan, konbyen rapò ki fèt? Jou genyen vrè masak frèzesè byeneme, pap gen òganizasyon dwa moun kap ekri. Pou kantite polisye ki sot mouri nan latibonit, kantite polisye ki mouri nan petyonvil, kòman wè reyaksyon òganizasyon dwa moun yo? Kòman ou wè jounalis ki tap batay pou chanje sistèm yo? Hein? Kòman ou wè yo? Ki reyaksyon yo? Ki sa yo fè? Si n pa voye Jovenel ale, n ap mouri. E medam, madmwazèl e mesye, pou konprann sa lentènasyonal fè a pi byen toujou, kòman ou te ka konprann yon nonm tankou André Michel kanpel diw konsa lentènasyonal pran responsabilitew si pa gen yon entèvansyon militè pap genyen ni eleksyon ni revisyon konstitisyonèl gade je non pèp ayisyen mwen m toujou pale nou paske gen de deklarasyon yon nonm fè ou wè nèg la gon pouse dèyèl gen de deklarasyon yon nonm fè ou tou wè se li kap destabilize jovenel moïse menm yon jou nan lavil li pat di konsa. pou gen fòs etranje. Men okontrè, li pran responsabilite l, li remobilize lame Dayiti. Lè l remobilize lame, jounalis k ap kraze peyi sa depi 1900 jamè, nèg nan politik, tchoul oligak kowonpi, yo kòmanse fè konprann, lame popetwèl, lame si kisa sa, lame jovnèl la, lame a goch, yo ap griyen dan, yo pase l nan betiz, gade nou, yo vole ponpe, lè w tande, kòb fin dekese, pou ke yo al achte materyèl pou lame, yo fè lòbi, yo pa sanba, yo pa sanba, jiskaske yo remèt lajan. Lame pa janm kapab gen materyèl. Yo ridikilize prezidan, yo dyabolize l jiskaske yo al touye l andedan chanm lakay li. Jovenel Moïse menm yon jou li pa t kanpe pou l te mande entèvansyon militè. Paske l te fin voye minista ale, apre l fin voye minista ale nèg yo gangsterize peyi a. Nèg nan opozisyon te toujou kanpe ap di w Prezidan oo pa pral chèche militè pou vin pile tè sakre epi jounen jodia se menm nèg sa yo kap di si pa gen entèvansyon militè pap gen eleksyon pap gen revizyon konstitisyonèl epi pèp ayisyen nou poko pase sou fyèl yo nou visye twòp se paske nou visye twòp ki fè yo ap ranse ansanm avèk nou e sa ki grav la frèzesè byeneme e nonm ki fè deklarasyon sa konprann mwen byen. Li poze kandidati l pou prezidan, men madanm ni pa vote l. Pa gon grenn moun ki vote l. Lè l wè kèt mgelè te pase twò wo l wont, lè eleksyon apre fèt l ale pou senatè. Menm chen pa voye je gade l. Ki enterè moun sa genyen nan eleksyon nan peyi a? Ki enterè li pral gen nan dosye eleksyon? Pase li konnen li pap janm bon nan eleksyon. E moun ki konnen yo pap janm bon nan eleksyon ap toujou batay pou gen tranzisyon. Lè yo ap eksplike nou sa, nou bouche tou zòrèy nou, nou toujou di wi, se sèl yon tranzisyon wi ki kapab fè peyi a frèt. Ebyen, men peyi nou nan men nou li frèt mentnan. Li frèt tandiske souf nou ap koupe, lavi nou ap renouvle chak 24 èdtan si yo vle. E si tout fwa yon jounalis kanpel denonse yo, yo di yo ap touye w. E si yo di yo ap touye w, yo ap fèl vre pase yo antre kay yon prezidan yo sakrifye l fò sonje sa. Donk, anpil moun ap di fò eleksyon ta fèt fen ane sa pou ke an 2024 pou gon gouvèneman eli. M pa di l enposib non pèp ayisyen, men m poko wè kòman eleksyon pral fèt. Avè goup kriminèl sa yo ki la, avè moun sa yo ki kreye yon peyi lòk pou yo monte gaz, avèk moun sa yo kap finanse gang, apre sa yo ap mande entèvansyon militè, ki kote ki bon silvouplè? Ban m ti limyè pou m konprann sa kap pase. E frèz e sè byeneme ou kapab konprann yè, premye minis lan debake nan baz fadach. Poukisa se yel resi debake? Se lè lentenasyonal la di he he m konn kou a. Ou pa bon sou mwen fwa sa. M konn kou a mesye. M konn sa nou fè. M konn koman nou destabilize pwop peyi nou. Touye pwop frè nou pou n kapab jwenn entèvansyon militè. Donk frè se sè byen eme, lè wap tande jan de nouvel sa, ou menm ki toujou ap di se blan ki pa vle wè Ayiti avanse, blan gon hèn kont Ayiti. reflechi 7 fwa, premye moun pou bay responsab sa Ayiti ap konnen, li rele dirijan nou yo. Premye moun ki responsab ensekirite nan peyi d'Ayiti, se dirijan nou yo. Paske kòm ou te ka konprann nan jou pase yo, pou y'ap sanksyone minis jistis k'ap finanse gang, men se kwa listwa? Se kwa listwa pou y'ap sanksyone premye minis ki nan finanse gang? Ki koze sa? Fo kalejo fò mete w sou men w. Tout moun ap di w wi zam yo se ozetazini yo soti men. Sak fè zam pa ka soti nan peyi dayiti pou al etazini. Paske yo mete prensip nan dwàn yo yo pap ka pase. Jounen jodi a yo ap sanksyone deje la dwàn freze se byen eme ki nan sak pa sa. Ki nan kontrebann ki nan tout vye zak malonèt anba raje a. Nèg la pa fè 10 ans nan travay gen tan achte nenpòt 40 kay. Li gen konbyen kont bankè mande m ki kote lap fè lajan met sou yo je ne sais pas. Lentènasyonal ap sanksyonel, ULCC gade nou ap met ankèt sou li, tout se pèsekisyon politik. Ala kote yo pèsekite moun pa pase nan peyi sa. Sa pral gen 2 lane, majò lame a te di men konbyen yon cha daso koute? Konbyen yon veyikil daso koute? Konbyen yon elikoptè de konba koute? Ban nou materyèl disi 2 semèn n ap mete fen ansanm avèk dezòd la paske yo santi yo wont, lawonte kouvri vizaj yo lè yo ap gade kòman yo ap vyole tifi nan peyi a. Gouvènman an pa menm tcheke pou yo menm. Se entèvansyon militè, se rezolisyon yo ap siyen. Pase moun sa yo ki la fò yo kite yo la, fò yo pa janm met anyen nan men yo, pase a chak fwa yo bezwen gangsterize peyi a pou yo jwenn kote, pou yo gangsterize pou yo jwenn tranzisyon. Ebyen lè lentènasyonal di en en pa panse w ap bon sou mwen, m pa p depanse yon goud voye militè, degaje w redigre nou mete sekirite, pase si w ka monte konplo pou lòk peyi pou monte gaz pou ranmase lajan, pou n vòlè. si ou ka ap pete fyèl moun ki sanble ou yo konsa, si ou ka ap finanse gang pou fè kanaval, ebyen degaje w mete sekirite. Ebyen se sa k fè w wè yè, Ariel mache tchatcha, wè, chèf polis, tout se menm fantom 509 yo, debake nan fadach frèz e sè byeneme, y al chèche sipò lame a pou kapab mete sekirite nan peyi a. Se byen mesye. Men kounya la, jan bagay la ye la, si lapolis ap fon tonnad, premye tonnad la ta sipoze fèt nan primati. Antouka, medam, matmwazèl, ze mesye, nou kapab konprann ke zo a koke nan gòj yo le ou la fason. Fouco! Humm li pa pou ou kanmrm yo ralel nan mouda tèt ou haha li rache se konsa leta nasyonal rale kanson ariel e konsa yo desann kanson ariel li kouri ooh lale nan fadh mezanmi la sekirite fè twit nap met ansanm. Popilasyon an a kite sòt. M di nou premye tounad la e nan la primati si poze fèt. Premye tounad la e sou gouvènman li si poze fèt. Si nou gen nen nan figi nou. Mèdam matmwazèl se mèsye pandan dènye moman yo la bon m pa konn sa k pase ki fè tout peyi yon sèl kou enterese yo renmen lèzayisyen. Genyen lè dominiken frèzesè byeneme nou kapab raple nou nan jou pase yo. Mizè yo fè ayisyen pase kòman ayisyen tap mouri kòman yo ap bwote ayisyen boure nou seri de ti machin ki pa menm gen kote pou moun respire al lage yo sou fontyè e lè yo rive gen de moun ki tèlman pase mizè ki fè de twa jou nou sal yo toufe Menm respire yo pa ka respire, rive yo rive, yo rale lè epi sot tonbe, yo mouri. Ebyen medam matmwazèl e mesye fòm diw, antreprenè dominiken yo kap evolye nan sektè touris pwopoze pou bay ayisyen papye kap travay nan konstriksyon, o magad o magoudnès, pandan dènye moman an gon karans ayisyen an repiblik dominiken. Ebyen frèzesè byeneme, li fè konnen ilegalite pa dwe otorize sou oken pretèks. Tout moun ki pa genyen papye nan oken lòt peyi, ebyen yo dwe eseye fè moun sa yo vin legal. Oh my God! Mwen bwote, m konn ap bwote wal vide sou. Kounya la yap gade koman yo kapab regularize oh my God mete ayisyen yo an ooh lala eeyy e pi lwen medam matmwazèl e mesye gen koze toujou sipoze tande. E genyen prezidan asosyasyon otèlri Est ki se Ernesto Bellos ki fè konnen depòte ayisyen yo se yon bon mwayen pou kapab netwaye peyi a. Lè konsa, n ap kapab konnen sa k ap travay yo ak sa ki pa ap travay yo. Paske pa bor isit, nou pa ka ap sitire parese. Donk, si Ayisyen yo vini, yo ilegal, ebyen fò yo kapab travay pou yo kapab rantre nan aparèy repwodiktif la. Ki kote ki bon? Bon ayisyen yo konn vini yo ap travay kou pou nou peye yo nou rele imigrasyon nou fè yo pran tout yo fin travay 3 4 mwa yo pa ka touche yo apre sa yo rele imigrasyon vin pran yo depòte yo sa se lesklavaj ok sa se youn. Kounya la lè yo di w konsa wi pou kapab idantifye sa kap travay ak sa ki pap travay fò yo rantre nan aparèy repwodik bon dominiken son pakèt parese yo ye olye pou dominiken al travay nan konstriksyon yo prefere fè iben plis sa chè nan makèt wi yo pap al travay nan bagay konsa nan konstriksyon pral jwenn dominiken nan agrikilti pral jwenn dominiken ap travay ki kote ki bon sa se djòb ayisyen. Gon seri de building kap fèt ou konn ap gade jan konpatriyòt yo ap manje pèp ayisyen kò fò mal. Wap di men sak fè yo pa ta ka rete pou travay lakay konsa. Men nou gon pakèt dirijan se vòlè, se kase peyi a, yo chak ansanm avèk yon mato nan men yo, chak maten yo leve yo kase, yo kase peyi a. E sa sèlman yo fè. Kounye a la lòt la ap di ou wi, aparèy repwodikti, ki kote ki bon? Kounye a nap chèche ba yo papye? e pase yo ap lage pye yo prale che Biden ha ha a la traka pou lave kay tè papa mèdam matmwazèl e se mèsye genyen Alexandre Atazar dosye kidnapin la polis nasyonal nan peyi dayiti anonse yo arete Alexandre Atazar ki fè pati de yon gang ki deja reyalize yon ventèn kidnapin nan plèn nan. Ebyen Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik atravè seksyon odyovizyèl ap prezante l bay piblik la yon repòtaj sou fonksyonman rezo gang sa mwen envite w tande ansanm avè m. Mòd operatwa rezo sa se itilize yon nimewo entènasyonal, yo kontakte potansyèl viktim yo apati rezo sosyal pandan yo fè yo konprann yo se dyaspora ki bezwen menaj. Apre yo fin konvenk moun nan, yo fè yo kwè yo rantre nan peyi a. Yo planifye randevou avèk li epi voye yon chofè taksi moto vin chèche l. Epi, chofè moto a mennen moun nan swa Kanaran oubyen Bon Repo, e se la yo deside sekestre viktim nan epi kontakte fanmi yo pou egzije ranson. Alexandre Atazar alyas Kòmandan Anba Kòd fè pati de rezo sa a e wòl li se te siveye otaj epi achte manje pou yo. malgre lapolis te deja arete l pandan 2 fwa pou enplikasyon n nan move zafè, tankou nan mwa me 2016, sa pa t anpeche ke yo entegre l nan bsap nan ane 2018, li avwe li deja patisipe nan 7 kidnapin. 7, Mwen patisipe nan 7 en, nan 7 en kou. 7 kou? Wi. Men lapolis se yon kou an 2, yon dizèn, yon ventèn de kou konsa wi, daprè sa m wè. Bon. Si la polis okouran vètèn de kou men se pa mwen. Ou menm ou dakò se 7 kou sèlman ou fè? Wi. Sa w di m la, konbyen kou w di? 7. Ou sonje ki kote ou fè kou sa yo? Se pa mwen menm k al fè yo, m siveye yo. Se 2 moun ki te antèt baz la. Se se yon sèten 2 gwo blan ansanm avèk Papouto. Paske se Papouto ki te anfème kay la. Men se Papouto ki te gen relasyon. de plis ansanm avèk gwo blan, men se pa pito ki te toutan banm siveye yo. Prèske tout viktim yo se fanm, lè konsa, mesye yo fè kadejak sou otaj yo. Men, Atazar deklare li te kouche avèk sèlman yon otaj e se paske, selon sa l di, li te vin devlope relasyon entim avèk viktim nan pandan peryòd sekestrasyon l. Yon sèl moun ke mwen te kouche ansanm avèk li se paske mwen te renmen ansanm avè l. Moun ou te kidnape a wi? Wi. Ok, ou te kouche l nòmalman? Wi, mwen te renmen ansanm avèk li. Nou gen bèl relasyon. Ki kote, ou te gentan konnen l deja? Non. Ki vòlè ou renmen avè l la? Pandansetan ke l te vin lakay mwen. Pandan ou te pran l lan? E pa mwen ki te pran l, se mennen yo te mennen l ban mwen. Ok, pandan yo te mennen l lan? Wi. Li reponn ou renmen? Wi. Kòman l te di? Bon, lè moun nan te mennen l ba mwen, se pa yon moun kòmsi m ta di w ki te tòtire. Yo pa t mare l. Li pa t mare. Ou konprann? Moun nan di pa mare l. Yo mèt kite l alèz senpleman. Li pap ka sòti bagay. E ak tou sa mwen pran l. Mwen pran li. M al montre l Senmak. Mwen mennen l nan lanmè. Ou konprann? Tout bagay. Malgre relasyon renmen sa a. Fanmi viktim nan te bay anpil lajan pou te jwenn liberasyon l. Alexandre Atazar deklare chèf gang lan Gwo Blan te ba l 73 mil goud nan ranson sa. Wi yo te ban m 73 mil goud la. E se sa k fè ke mwen transfere mwen transfere kòb pou li pandan plizyè fwa. Se li menm yo te ba w kòb pou li an? Wi. Kiyes ki baw kob la? Gwo blan te voye kob la. E men moun ni an konbyen kob li te bay konsa moun ki konnen li yo kidnape l. Eske nou toujou fè l pale ak fanmi l? Wi l toutan konn pale avek fanmi l. Nou te bal nan kob sa? Jou kel prale a mwen te bal 500 dola. Mwen te pranl mal depoze l kote pou l pran machin pou l te vini an apre mwen fè transfè kob pou li plizyè fwa sou telefòn li. Li te okouran ke se kob? Li okouran ke se kòb mwen voye pou li men li pa ko okouran ke son kòb m kapab di kòman m te ka di l kidnapin. Misye rapòte tou se yon sèl fwa yo te kidnape yon gason e se gwo blan ki te aranje l fè kidnapin sa a pou yon rezon espesyal. Yon sèl gason ki yo te pran se yon masisi genlè ki t al fè masisi avèk gwo blan. Kounye a gwo blan te vin avè l lè m vini, lè yo rele m m te vin jwenn li nan kay la. Gwo blan masisi tou? Bon, li genlè fè masisi tou paske m tande se masisi l t al fè ansanm avè l. N ap raple, lapolis nasyonal te deja demantle baz gang sa a te genyen nan Bon Repo nan dat 27 out 2022 a, kote yo te jwenn plizyè materyèl sispèk tankou zam ak kepi lapolis, e se nan menm okazyon an lapolis te arete Venisca Pierre e kontinye ap chèche plizyè lòt endividi ki fè pati gang sa a. Vanesca Pierre? M pa konn non sa. Ou pa ta ka pa konnen non. Ou konnen l paske li fè pati de gang ou an. Gang Bon Repo a yo te kraze a. Jou yo te pran zam nan. Li te la. Se li k t ap fè manje. Pandansetan li menm li di. Ou wè manti w ap fè. Veniska. Wi. Veniska. Se madanm Don Love. Wi. Madanm Don Love Joseph. Alexandre Atazar, 51 lane, nèg Okay, genyen 4 pitit. Li se kontremèt mason e li di li konsyan li te ka fè lòt aktivite pou okipe fanmi li avèk dinite. Men, renmen fè lajan fasil, mete l jodi a dèyè kat miray ap reflechi akòz doulè epi lapenn li mete nan anpil lòt fanmi. Tout moun ki ap enplike nan kidnapin nan lèse tonbe paske lajistis pap dòmi. Moun n ap fè soufri a se menm moun parèy nou. Ou konprann? Ebyen sa ke m te kapab di ankò, sa ke m mande a. paske mwen enplike ladan kem pat dwe enplike kem mande fiziyad pou tèt mwen. Bon travay la polis kontinye frape. Byen vini nan ayiti peyi spesyal bon sa kap pase jenès maskilen an la bondye gad travay yon ti moun kay lekòl ooh papa ooh kèl domaj non jenès maskilen an pran men nou m paka konprann nou menm non. Nou pa vin fè lekòl tounen krèy nou? Menm jan wè leta tounen krèy. Jenès maskilen tanpri, pran men nou. Pran men nou. Hum! Antouka frè se sè byeneme jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, La République des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra verra ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo pita 7 è, bizou bizou one love.